Depi m piti, m toujou tande pawòl sa a. Sèpèt timoun, se le maten sa file. Men gen kote yo pa di sèpèt yo di manchèt. Manchèt timoun, se le maten sa file. Lapolis pete fyèl yon gwo chèf gang nan peyi Dayiti Yon lòt kote, menm pnh sa a mete kòd nan kou yon lòt gwo chèf gang akonpanye de yon polisye. Medam mesye rete la ou pral konnen nan ki zòn nèg sa yo tap bay pwoblèm. Sak mouri an eske se komisè Muscadin ki touye l? Antouka rete la nan emisyon an nou pral reponn tout kesyon sa yo. Mèsi avèw ki abòne deja, mèsi avèw ki potko abòne men ki pral fè sa kounya abòne kòmante like pataje mande yon fanmi yon zanmi yon kòlèg yon kamarad fè menm bagay avèw ki se abòne kòmante like pataje chak grenn emisyon nou lage gen moun ki toujou ap mande nan kòmantè a kòman yo kapab sipòte odit paske yo renmen medya Mezanmi si tout bon vre wap sipòte sa ki bon, wap sipòte medya a pou medya a toujou rete kanpe e pou nou kapab reponn avèk tout egzijans ebyen resouzimèn nou yo, desann anba a anba videyo a wap wè yon kote ki make sponsorize klike sou li epi sa w tande a abòne avèk nou nan abònman fans lan oubyen desann pi ba si se yon lòt fason w vle ede bò kòmantè a wap wè senbòl yon etwal. Klike sou li epi voye etwal pou nou yon mannyè pou kapab montre ke ou solidè avèk medya ki rele Odit la. Jan m souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe bay blag nan wout pou senti li pa kase paske Djakout nou plen chaje tankou la Pologne, nou vini vide djakout nou atè apre sa pou n vire n al fè wout nou. Medam mesye bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprè midi ou ap swiv nou, nenpòt kote ou ye a ou lakay ou, ou mèt fèmen 2 grenn zye w, ouvri zòrèy ou, ouvri konfyans ou, ouvri kè w, sa w tande a nou pral dyaloge, nou pral enfòme w medam mesye. Ebyen jistavan nou vini avèk tout enfòmasyon yo, Nou toujou prale swen tire yon kont nan chak emisyon nou pote. E pou moun ki, emm, m kapab di reponn kont lan epi ki pataje videyo nou yo nan plis gwoup, nou toujou kontakte yo an prive epi fè yo yon bèl sipriz. Se sa k fè nou toujou mande. Reponn avèk kont yo epi pataje emisyon yo anpil sipriz ap vini pèsonn pa konn kiyès ki pwal chwazi men se moun ki pataje plis la e ki reponn kesyon an se moun sa yo ebyen ki jwenn kado lè nou pote yon emisyon ebyen yè nou te tire yon kont Kisa l te ye? Se te pase m isi, n a jwenn lòt bò. Pase isi, n a jwenn lòt bò. Ebyen, anpil moun te reponn li, men anpil moun te bwè pwa tou. Jounen jodi a, nou gen yon lòt bèl kont, Èske anpil moun pral reponn li oubyen anpil moun pral bwè pwa? Ebyen, se nan kòmantè yo m pral wè, epi se nan pataj yo, m pral wè kiyès k ap genyen pou jounen jodi a. Kisa kont lan ye? Kont lan se Kaptenn dèyè pòt. Kont pou jodi a, li trè senp, se Kaptenn dèyè pòt. Kaptenn dèyè pòt ki sa l ye? Ebyen desann nan kòmantè a, an n al dyaloge, an n al echanje. An n al pataje tou, di m ki sa Kaptenn dèyè pòt ye, epi pataje, anpil sipriz ap vini. Medam, mesye an nou antre dirèkteman nan emisyon an, puiske yon bourik, jan m souvan di l, ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou bay blag, pou senti li pa kase. Zaan se alye 5 segond kap dirije pa Izo Vilaj de Dye, ebyen misye arive bwè dlo bouch li yè swa ki te lendi 27 jwen 2022 a anba kout bal lapolis pandan li te sou yon moto akonpanye de yon bèl demwazèl. Ebyen chèf gang sila Se te mèt e senyè nan komin Leyogàn. Pèsòn pa t ka afwonte l pou kounye a la misye fè vwèl pou peyi san chapo. Pa janm gen twò orijinal mezanmi. Ebyen, gen anpil moun ap poze tèt yo kesyon piske misye te akonpanye de yon demwazèl sou moto a e misye mouri, eeh, qu'en est-il de demwazèl la? Ebyen fò m di nou, demwazèl la li menm, li pa mouri. te ap fè tout dezòd sa yo li te konn ap fè a men si w pa t bay konsantman w ebyen rezilta a t ap senp wi se ta kite avèk chèf gang la men lè w rete avèk chèf gang la epi sou moto avè l w ap siyone ebyen nan Leyogàn se kòmsi ou bay aval ou. Se bon chans pou demwazèl la l tonbe sou polisye ki rezone ki pa gaspiye l an menm tan avèk ansyen chèf gang lan paske. De Zayann la, pou Zayann la, nou kapab di ansyen, paske il nè pli a prezan. Ebyen, fò m di nou, bon chans pou demwazèl la, polisye yo pa gaspiye. Izo pran kou, Izo kontinye ap pran kou, men, nan dènye moman sa yo, a chak fwa w tande yon chèf gang mouri, anpil moun ap di, Miskaden fwape. Jan Ènès Miskaden, komisè di gouvèneman k ap dirije nan Vil Miragwàn, depatman Nip peyi Dayiti, ebyen se Lwijan Boje. A chak fwa yon chèf gang tonbe, anpil moun ap di, ou kwè se Miskaden k fwape? Antouka, sa a se pa Miskaden. Se nan Leyogàn, yo mete dòmi nan zye l, yo pete fyè l, malfwa sila l pap janm fè sa ankò, l ale l al prepare yon plas pou Izo, Vilaj de Dye. Paske depi se wout sa w pran, Eeuh dire de vie w pap long. Se sak fè Izo, lè map gade ti jèn nan k gen talan m toujou ap mande l a travè emisyon m yo, repanti. Lè vwèm konnen l pap fasil pou ou, men gade si w ka antre tèt ou. Antre tèt ou, m pa di kouri remèt zam non paske wap mouri. Men zam yo ka toujou nan men w wi, men fè yo bèbè. Si tout fwa pa gen moun ki vin anmèkde w, fè zam yo bèbè. Epi yap fini pa bliyew zanmim. Men a chak fwa nenpòt ti ti krik ti krak ou pran zam ou al goumen. Se kòmsi ou genyen blesu yon kote ou pran kouto wap foure ladan. Sam di a pa valab pou izo sèlman men se tout chèf gang an ayiti mesye nou jèn nou gen anpil avni devan nou Ann gade si n ka re-ensere. Ann gade si n ka kontoune direksyon n ap pran an, paske direksyon n ap pran an se direksyon simetyè ke l ye. Ebyen, Zayann ale, l al prepare plas pou lòt mesye yo. Apre zo reken, apre zo pwason, apre tèt kòk, apre piman chen, ebyen Zayann se yonn, m ta kapab di, nouvo disip, Ke Anèl Jozèf, ke Grenn Sonnen, ke Ronald Kadav, ke Ti Ougan, ke m kapab di keke Ti Kenkenn, ebyen ke Ti Je, ebyen misye antre pami disip sa yo nan simetyè. Medam, Mesye, Exekiel Alexandre se non yon prezime chèf gang ke lapolis te arive arete jou ki te dimanch 26 jen 2022 a nan Kafoufèy, blòk Plas Jeremi. Prezime chèf gang lan te akonpanye avèk yon ansyen polisye ki rele Claude Junior. Ebyen, Claude Junior li menm tou larete. M ap di nou nan yon ti bout videyo k ap sikile sou rezo yo, prezime chèf gang lan ki se Exequiel Alexandre alyas Ze, ebyen misye deklare ke baz Pilat se yon baz ki gen plizyè polisye ladan ke M te deja di nan yon emisyon yè maten, misye li menm li vin di l yè aprè midi. Medam mesye fò m di nou, jounen jodi a ki se madi 28 jwen 2022 a, li pwobab pou dcpj prezante gran piblik la Alexandre Exequiel alyas Ze, yon prezime chèf gang ki. ap dirije yon baz ki rele Baz Pilat, e selon anpil enfòmasyon il est oui ke chèf gang sa a ta enplike nan lanmò Rospide Pétion ansyen jounalis RSF. Medam, mesye, èske misye enplike vrèman? Nou pa konnen. Èske misye inosan tou? Nou pa konnen. Misye nan men lajistis. Jan misye di nan videyo a, Se lajistis ki pou fè wout li. Misye bay plizyè rezon kote li te nan inivèsite l pat ka rete paske gen lòt chèf gang k al debake nan inivèsite a al prann si tout fwa misye koupab ke li pije pèn li si l inosan tou se lajistis k ap konnen paske jiskisi oubyen jiska prèv di kontrè mwen pa genyen anyen nan menm pou m di wi misye son chèf gang non misye pa chèf gang men tou senpleman depi yon nèg ou gen zam ilegal nan men ebyen Fòk ou reponn kesyon lajistis pou di kòman ou fè arive genyen zam ilegal nan men. Medam mesye nou te kontan pote emisyon an pou ou se toujou yon reyèl plezi pou nou a chak fwa nou konnen ou konekte wap gade e wap pataje kontni nou yo e wap voye etwal pou nou ebyen nou te kontan pote emisyon an nap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon pa bliye abòne kòmante layike pataje mande fanmi zanmi fè menm bagay avèw na kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon Hakuna Matata m'ale.